M pa konnen sa wap fè mwen pou afè prix la m pa konnen si ou ka fè yon bagay pou mwen detant la. Map gade pou nou wè sa na fè epi aprè na repase kote w pita. Se pou 6 ki la wi ak tout pitit mwen wi. Tema jeremi avèk fòtine menm bagay e lè w gade poukisa se nan bilding kote yo ye a ensidan sa rive or se pa tout bilding anndan lemangi a ki tonbe donk petèt se konsa pou sa te rive donk moun yo tou menm jan nou pa ka di yo pou yo rantre nan kay la nou pa ka di yo fè neglijans paske dèfwa ayisyen pandan se tan lakay mwen fisire tou. Lakay nou tout la a, nou tout viktim. Men nou di, gen yon lòt bagay ki travèse nou kòm sitwayen angaje, fò nou la. N ap woule, e yo pa konn yen. Donk mwen panse ke menm jan m di a nou abitye avèk jagon an deja nan moman sa yo. Nou vin wè kijan bagay yo ap pase nan Okay. Koman ou rele e kisa ki fè ke se sou plas sa nou jwenn ou jodi an? Bon, mwen menm mwen rele Prosper Jean Emagno e sa ki rann mwen sou plas la la se seyis la, tranblemann tè a ki pase a, kay mwen kraze, sa vle di m pa gen kote m rete, se la m oblije vini depi samdi aprè midi. Pou jouk jounen jodi a la, e sa k rann mwen la. Epi yo vin anonse tan ankò, epi m oblije, m pa gen lechwa. Èske nan kay kote ou te ye an, madanm, pitit, kòman sa te pase? Bon, grasadye nou tout soti sennesof. Unik mwen kay la kraze m avè yo tout la twin tout se pitit mwen madanm mwen tout la e nou tout ki la ebyen sèlman kay mwen kraze m pa gen kote pou m rete e Prosper Jean Emmanuel mwen di w e konsa m rele. Lè m kouri kat a tonbe gen m gen yon pitit mwen k tonbe lè lè lè lè lè l ap kouri mwen menm kò m pa twò bon si w santi si w gade m w ap wè m kò m pa twò bon. Eske w poko genyen okenn otorite ki vizite nou sou plas sa nou wè gen plizyè moun ki se sou plas sa yo ye? Monchè n pa gen otorite. ki vizite n se so yèswa gen yon patnè yo rele Wili ki pase la ki ban m 2 chachè dlo a yon chachè pen li di m nan amize l men a no jou la m pa janm wè oken otorite depi samdi aprè midi m la. Èske w pa gen yon mesaj pou moun k ap gade w ki ap tande w? Ebyen E mesaj mwen genyen mesaj mwen genyen pou eta pou dirijan yo pou yo ta wè lè yon moun fè mal se mal la wap rekolte. Sim malad ou pa banm tretman lè ou malad ou pap jwenn tretman tou sim mouri mal ou pa banm jistis ou vann jistis mwen an lè ou mouri ou pap jwenn jistis tou e li klè la si ou menm ki gen èd la lan menw pou ta vin ede nou olye ou ede nou ou pito pranl ou fè lòt chemen avèl. olye yo gade kòman n ap viv, olye yo gade kòman n ap viv, e Bondye ki Bondye li plase otorite, lè l plase otorite a li plase l nan plas yon pastè, fò w gade moun nan yo. La m la avèk 4 pitit, avèk 5 pitit mwen. M la ak 5 pitit mwen, m pa janm wè pesonn. E tandike m di w Bondye mete otorite a pou pou ede n. Li di majistra a pou kenbe vil la pwòp epi gade brebis a yo, gade twoupo a yo pou mwen. E kòm ou pastè, ou majistra e lan yon vil, yon pè de fami, yon sitwayen. Donk nou byen kontan pou nou te fè yon ti pale avè w. Donk Radyo Televizyon Scoop remèsye w. Bon, se mwen ki remèsye nou paske pou n sot jis Pòtoprens pou n vin pale avè m la epi pou m pa jwenn yon moun Lawòkay vin pale avè m. Se kòmsi se yon honte l ye. Si n sot jis Pòtoprens pou n vin fè entèvyou avè m la. Se kòmsi Okay pa gen chèf, pa gen moun k ap panse. Si gen moun k ap panse, se yo ki ta pou fè premye entèvyou sa a avè m. Ou menm lè w vini la ou ta fè l aprè oubyen ou tap jwenn mwen gentan fè entèvyou avèk moun lakay pa m deja moun okay sa vle di m poko wè pesonn m pa jwenn pesonn m di w depi samdi aprè midi m la pou jouk jounen jodi a moun ki fè sa l fè a m di w se yon sèten Willy ki pase la yè swa bò 11 è di swa. Tout lè sa yo anba dlo la yo anba lapli menm yon tant m bezwen m paka jwenn menm yon kòman l rele a yon prela m ta bezwen pou m ouvè pou m bay pou m mete m paka jwenn m pa menm mande manje non etandike se wòl leta pou l ta ba w manje pou l ba w kote pou w dòmi pase mwen menm lè m te vle fè etidye istwa e m te jwenn bagay sa yo fò m jwenn kote leta m nan te reskonsab pou l ba w kote pou w dòmi. Bon jan dòmi wi, bon jan kay wi, pou l ba w manje, pou l ba w bon jan lopital, pou l ba w bon jan lekòl. Enben, kounyeya, se kòmsi bagay yo tonbe alanvè nèt. Moun yo te kouri dèyè l, yo te di ki pa t bon, yo di y ap fè sa ki bon an, pito Eli ki te la. Wi pito e Divalye ki te la e an prezans mwen yo kouri dèyèl prezans mwen de je m tap gade e lè map pale lè m di si yon moun ap trete w byen wap pale l mal se nòmal pou l tape w paske Divalye pat konn kite w grangou li pat konn kite pou w pa al lekòl. Li pat konn kite pou lopital la pa foksyone. Lopital la ou te gen pou vin a nevè, depi nevè a rive ou pa vini. Ou pa vin lopital la, yo drese rapò kont ou, ou deja pa doktè ou men ou pa enfimyè ou men ou pa mis ankò. Divalye ap revoke ou. Divalye ba ou fè wout sa, li mande ou konbyen wap fè l, li ba ou fè kontra avè ou, ou di se tan wap fè l li dakò avè ou. Li rive lan wout, Li rive nan wout, li rive nan wout, wout la pa fèt. Divalye ap foul nan prizon e pou fè wout li a ba li. Li mèt prete w lajan, l ap prete w etanke zanmi, l ap prete w lajan men w li pral ba w fè yon lòt dyòb pou w remèt li lajan l lan. Gad je Scoop. Mèsi paske ou vin pran doleyans nou. Menm si l pa p rive pi lwen. Paske m sispèk dirijan nou yo soud. Wi yo pa tande. Yo pa tande yo pa gen konprann tou. Paske si yo te tande yo te gen konprann m pa kwè se yo ki ta sot pòtoprens pou gentan vin pran doleyans lan menm la. Pou youn pa parèt la e yo avè nou la lan vil la. Ebyen mèsi anpil papi. Ebyen se mwen k ap remèsye w. E m pa konnen sa w ap fè mwen pou afè prela m pa konnen si w ka fè yon bagay pou mwen. Detant e nou. M ap gade pou n wè sa n ap fè epi aprè n a repase kote w pita. E nou 6 ki la a wi ak tout pitit mwen wi.